Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Mezanmi leve nou gen zen toujou jounen an pral anpil leve nou gen twòp zen pou nou bay jodia oh oh leve. Anpil zen nou pote pou ou nan emisyon sila. Le président du Sénat haïtien Joseph Lambert n'est pas autorisé à se rendre aux États-Unis d'Amérique, a annoncé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un tweet le vendredi 4 novembre 2022. Selon Anthony Blinken, cette décision est prise en raison des activités de corruption et de violations flagrantes des droits humains auxquels a pris part l'animal politique. Est-ce que c'est vrai? Joseph Lambert, pas capable d'entrer dans le pays États-Unis. Se Sekretè Deta Ameriken Antony Blinken ki fè konnen sa nan yon tweet jounen vandredi 4 novanm 2022 an. Daprè Antony Blinken desizyon sila a yo pran li an rezon aktivite koripsyon, vyolasyon flagrant dwa moun kote ke animal politik la ta patisipe. Brèf, eske nou ta kapab konsidere sa kòm yon kou dur? Non, pa vrèman. Men ekoute gon lòt kote la ki frape. Joseph Lambert et Yuri La Tortue sanctionnés par le Canada pour leur soutien aux gangs armés. Ministre Affaires étrangères Canada, Mélanie Joly, annonçait vendredi 4 novembre 2021 en coordination avec les États-Unis, Canada mettait sanctions Sible, An vèti Règleman sou Mezi Ekonomik Spesyal ki vize Ayiti, an repons ak konduit inakseptab la elit politik nan peyi Dayiti ki pote soutyen yo, soutyen finansye byen sur e operasyonèl, ilisit ak gang ame yo. Sanksyon sila yo vize an premye lye Le Prezidan du Sena, Joseph Lambert, ak ansyen Prezidan Sena a, Youri Latortue. Nouvèl mezi sa yo, tande byen wi, yo enpoze yon entèdiksyon tranzaksyon ak moun sa yo. Sa ki ap gen pou efè pou kapab jele tou sa moun sa yo genyen nan peyi Kanada, se sa nou kapab li nan kominike sila a. ki pibliye pa bò kote gouvèneman kanadyen an. Donk, Youri Latortue e Joseph Lambert, si nèg sa yo te gen byen Kanada, yo mete byen sa yo anba kontwòl otorite kanadyèn yo. Sa vle di yo jele yo. Tèt chaje. Pi lwen, kominike a fè konnen ke Kanada gen rezon pou li kwè ke politisyen yo itilize stati ansyen oubyen aktyèl titulaire yon chaj piblik pou kapab pwoteje e pèmèt aktivite ilegal gang ame, notamman pa blanchiman lajan ak lòt zak kòripsyon. N ap ba w detay toujou. Kanada raple ke gang yo ak patizan yo ap teworize popilasyon ki pi mal nan peyi Dayiti an tout enpinite, e sa ki kapab debouche sou yon kriz imanitè nan peyi sa a, swit ak remonte kolera a. Ann Ayiti, yo komèt zak vyolans, tankou jan yo di li, enkalifyab, notaman vyolans seksyèl jeneralize kont popilasyon an ki nan gwo difikilte. E sanksyon sa yo kont moun sa yo vize mete fen ak kantite zam k ap antre nan peyi an tou, afebli yo, mete gang yo hors d'état de nuire. Gouvèneman Kanada a l ap anvizaje enpoze nouvèl sanksyon kont lòt moun ak antite epi tou lòt mezi pou kapab fè presyon sou responsab vyolans yo ak ensekirite nan peyi Dayiti daprè kominike ki pibliye pa bò kote gouvènman Kanada di li pap rete inaktif alòske Gang yo ak sila yo k ap soutni yo teworize sitwayen yo nan peyi Dayiti. Nou fè presyon sou moun sa yo pou oblije yo mete fen ak vyolans ensanse. Kominote entènasyonal la gen yon wòl enpòtan pou jwe e nou dwe fè tou sa ki nan pouvwa nou pou ede Ayiti e fè respekte dwa moun, demokrasi, pè entènasyonal, Daprè deklarasyon Mélanie Joly, ministre afè etranjè. Bon! Nou tande kòman bagay la pati. Donk, Lambert, le Président du Sénat, li pap kapab antre nan peyi Etazini. Youri Latortue et Joseph Lambert, yo jele byen nèg sa yo nan peyi Kanada. Genyen yon premyè reyaksyon deja de Youri Latortue, men, Nou konnen politisyen gen yon langaj ki m ta kapab di ou itilize l tankou yon sòt de parad, lè yo frape pa yon sanksyon, y ap toujou montre ke se pa grav. Premye fraz ki kab vini nan bouch yon politisyen lè yo koupe viza w, ebyen yo toujou di ke viza se yon koutwazi. A la plas de Youri Latortue, a la plas de Joseph Lambert mwen m ap di ke eske se Jakmèl yo di pou m pa ale? Eske se Latibonit yo di pou m pa ale? Mwen menm se konsa m t ap di. Èske n konprann? Donk, èske se nan Pòtoprens yo t ap entèdi m fonksyone? Men, tande byen wi! Madanm ou, pitit ou, nan peyi moun yo, lè w pa ka al wè yo, se pwoblèm. Men, akote de vakam sa a, nou tande jan m rele sa? Vakam. Paske sa k ap fèt la, si lemond. va byen, paske lemond va toujou mal. Men, si tout bagay te dwe mache byen nan mond lan pou ke tout moun t ap viv san pwoblèm, ebyen n t ap bat bravo pou jan de sanksyon sa yo. Anpil moun t ap bat bravo tou. Men ekoute, yon moun ka pa dakò avè m, se pitit sistèm nan, se moun ki travay pou sistèm nan, se moun ki fè travay blan an, se moun ki fè travay kominote entènasyonal la, Li chwazi sanksyone. Sa kapab rive se yon bon sanksyon. Men sa kapab rive tou, se piwèt k ap fèt. Ou tande nan tèks la, minis Joly di nou oblije fè presyon sou moun sa yo. Donk, sè fòm de sanksyon enpoze par le Kanada, se yon sòt de presyon. Konprann byen wi mezanmi, mwen m pa fè diplomasi, men m kapab jije yon deklarasyon, m kapab petèt li aryè panse yon moun. Si yo mete tout sa yo se pou fè presyon. Donk, nèg yo bezwen fè travay yo, epi yo fon presyon, epi sou moun yo fè presyon an, l ap flechi, epi travay la ap fèt, epi n ap rekòmanse nan menm bleng bleng nan. Èske n pa konprann? Mwen m la m ap swiv, m pa fè fwa. M pa kouri fè fwa ak sa k ekri a. Men sèl sa m konnen, si se ta vre, lè yon nèg ap batay nan peyi sa a, chwazi batay pou la bòn koz. Paske, kit ou fè travay blan an, yon jou kou yon lòt, blan an l ap imilye w. Kit ou pa fè travay li, l ap imilye w. Ki sa w deside fè? Fè travay pèp ayisyen an. Nou wè malgre tout imilyasyon yo bay Aristide, yo pran Aristide la yo klwatre misye. Men misye pat janm deside fè travay blan non. M pa konnen si m manti. Petèt anpil moun ka di m manti. Men m poko wè yon liv ki ekri pou di ke Aristide te soumèt a plizyè repriz ak blan. M pa fè elòj pou pèsòn. M pa fè elòj pou moun. Men si yon moun poze yon akt. ki bon e ben w kapab di act sa a li bon. Si w pran Michel Martelly, ou kab poze tèt ou kesyon pou di ban, e travay blan te byen fèt. Jovenel Moïse nan premyè ane li yo, w ap di travay blan te byen fèt. Men, Aristide li menm, m pa kwè travay blan te menm kòmanse fèt non paske ou wè misye fè 2 manda. koupe. Eske nou konprann? Donk, si se vre, fò n di ke gen moun pou yo manyen toujou. E la Repiblik kòmanse ap chofe la pou di, O, apa nou poko manyen entèl toujou? Apa nou poko manyen entèl toujou? Sa k ap pase konsa? Bon, kòm se presyon nèg yo di y ap fè, Ebyen, y ap kontinye fè presyon pou ke tout bagay kapab mache. Assad Volcy sanble jwenn yon ti bagay tou. Mesye Assad Volcy daprè yon nòt ki sòti la, yon tweet de preferans, de Radio Télé Métronome, Assad Volcy a été refoulé par Immigration nan peyi Etazini ce vendredi. Li te kite peyi a Jedi. Men, lè li rive sou teritwa ameriken an, Ajan imigrasyon entèsepte li nan yon avyon e yo refoule li sou sòl peyi Dayiti. Daprè kontak Radyo Tele Metronòm ki li menm pa presize si yo revoke viza ou non mouche Assad. Sanble se mwenk ka bat lestomak mwen wi sou bout tèren sa. Hein! Sanble se mwenk ka bat lestomak mwen paske mwen pa gen viza. M pa gen viza blan e sak fèm toujou di mwen menm M ap kanpe batay toujou. Men menm lè m ta genyen l, ebyen, m p ap flechi e m p ap chwazi fè travay blan an. Paske blan an ka deside ban m fè travay. Men, m ka pa deside. E lejou li pwopoze m pou m fè travay li a, m ap di l, monchè, m koupe pye nan peyi w. M rete nan peyi m. Eske nou konprann? Men se pa tout moun ki gen kran ki kapab antre nan lojik sila. Anpil moun ap di c'est un coup dur pou Joseph Lambert et Youri Latortue, anpil moun ap di fò yo pran lòt nèg toujou. Men fò n di ke mwen menm m tap tande reyaksyon Lambert, sa k ka parèt yon ti jan dwòl, ki kapab fè nèg yo yon ti jan fremi se jele byen yo. Men apre sa, ou wè nèg yo dwe presyon y ap fè. Lavi kontini. Gwo polemik la. Yon gwo dyèl. Antre Moise Jean Charles e Rose Mila Petit Frère. Rose Mila li menm se yon fanm ki gen zepon nan pye l. Paske nou tande e nou konn wè tou ki sa Rose Mila ap fè sou tèren an. Rose Mila kanpe dan bang, l ap batay. Moise Jean Charles lanse yon premye flèch. Rose Mila reponn e Rose Mila. Pase a laksyon! Ann tande Rosemilla ki t ap pale maten an sou Karayib. Pou yo kontinye fè atak sa yo, m panse se okazyon y ap fè m pou ke yo ka rive, kòm yo konnen mwen pwòch yon gouvèneman, e mwen menm m ap di Moïse Jean Charles, nan gouvènman l ap pale a, li plis ka gen enfòmasyon de zak lapolis fè, de arestasyon lapolis fè, paske se li menm ki gen minis nan CSPN. Se Moïse ki gen minis nan gouvènman. Se Moïse ki ka bay eksplikasyon de zak lapolis fè, paske mwen m pa polisye. Mwen pa gen relasyon avèk pyès polisye. Moïse di ke gen yon gwoup WhatsApp ki gen polisye sou li ki di ke yo pral tiye yon moun paske moun nan di pou popilasyon mache pran tout polisye. M pa sou gwoup WhatsApp, m pa nan gwoup WhatsApp ansanm avèk polisye, m pa rele Frantz Elbé, m pa konnen poukisa Moïse ap pèsekite m konsa. E mwen menm m ap di pou tout popilasyon jodi a, youn nan rezon ke m konnen Moïse ap pèsekite m nan, se paske nou gen yon zanmi komen, Moyiz te di zanmi an pou m rankontre ansanm avèk li pou nou retounen travay ansanm ankò nan politik. Dwòl de koyensidans, nan moman Moyiz mande pou m rankontre ansanm avèk li a, nan moman sa a, m te isit Ozetazini paske m te retounen pou kesyon medikal. M pa gen chans pou m rankontre ansanm avèk Moyiz. E depi lò, Moyiz ap pèsekite m difètke m pa rankontre ansanm avèk li. E m kapab di w ankò, youn nan rezon pou Moyiz rive sou gouvènman oubyen sou premye minis lan, se atake. Map di Moïse bagay sa yo pa alamòd ankò, jan jounalis lan te di yè sou antèn radyo Karaib lèl tap pale ansanm avèk Moïse lan, se defo yo sa, antre nan mòg, pran kadav, simaye nan lari, epi di ke gouvènman ap pèsekite yo. Map di Moïse bagay sa yo pap rive sou mwen, paske mwen menm pèsòn moun pa konnen kem se kriminèl, mpa janm patisipe nan anyen wong nan peyi sa, Mwen pa janm patisipe nan anyen dwòl nan peyi sa. Se Moïse Jean Charles pito pou n ta poze kesyon. M pa konnen Pierre Renel si w ap note kesyon sa yo pou mwen, lè Moïse Jean Charles ta gen chans pou retounen sou Radio Caraïbe ankò pou ta poze l kesyon sa yo pou mwen. E sa m ap di a si yon moun vle ou ka fè egzèsis lan kounya la. Ale sou Google, tape non Rosemila Sainvil Petit Frère, Kriminalite e dwòg. W ap wè zewo. Fè menm egzèsis la pou Moyiz Janchal, kriminalite e dwòg, epi n a wè ki sa nou jwenn. Mwen menm, mwen pa gen grenn zònòb la ka òfèv. Se Moyiz Janchal ki pou ale pou l retire bagay sa yo ki sou do l la. Nan fritay Moyiz rantre jodi an, li bezwen moun ki pou antre nan fritay la ansanm avèk li. Mwen m di Moyiz, m p ap pran kou la ansanm avèk li. M p ap manje pwa, m p ap ba l apire. Se pou Moyiz desann nan twou l la pou kò l, mwen p ap desann ansanm avèk li. Donk, jounen jodi an, Moyiz Janchal ap atake m, Maten, midi, swa. Li pa li gen esplikasyon pou l bay popilasyon an, li poko janm di popilasyon an poukisa yo entèdi l pou l pile sòl Etazini an pandan 5 ane k ap vini an la. Moise pa janm di popilasyon an relasyon ke l genyen avèk Kabeyo. Moise pa janm di popilasyon ki lyen l genyen ansanm avèk katèl dwòg ki genyen o Venezyela a ki rele Los. Soles Lom. Moise pa janm di popilasyon an eske l konnen 2 Venezyelyen yo te arete an Ayiti yo le 10 jiyè 2015 yo. Moise poko janm di popilasyon an poukisa sou kont Twitter li, li toujou ap poste foto l fè avèk lidè yo aletranje yo, men Kabeyo li menm li pa janm poste foto ansanm avèk li. Moise poko janm di popilasyon an poukisa yo te sezi laptop li avèk telefòn li nan èpòt Miami an e kisa ki te sou telefòn nan. Donk mwen m panse jounen jodi an, se Moïse ki gen kont a rann avèk popilasyon an, Moïse Jean Charles sa nou wè jounen jodi an, maten lè l sou radyo Karayib tout moun konnen s on moun li ye, epi oswa s on lòt Moïse Jean Charles li ye. Se menm Moïse Jean Charles sa, sou Jovenel Moïse, ki te konn ap di prezidan menm si w wè m ap frape w se pou m ka toujou egziste, se menm Moïse Jean Charles sa ki kontinye ap di premye minis Ariel demen maten m pral frape w non mwen w pa bezwen okipe w, Se pou m ka toujou rete nan lopinyon, se moun pa w mwen yo pa bezwen okipe w menm si m ap pale. Donk mwen di popilasyon an pa okipe Moyiz Jan Chal e Wozmila pa yon kriminèl, Wozmila pa nan tèt eskadwon lanmò, Moyiz Jan Chal se manti l ap fè sou moun paske mwen menm m poko janm patisipe nan anyen wong nan peyi Dayiti. Wozmila avan w ale ou demanti ou akize men gen moun tou ki panse ke gen de eksplikasyon pou w ta bay, paske a yon moman done yo te retwouve w nan yon kan, ou t ap batay, ou t ap defann pèp, e ke jodi a, nan pouvwa Ariel Henry a, gen moun ki estime w ap koupe rache, pandan majorite popilasyon li nan mizè, moun pa ka al lekòl, e ensekirite, o pwen ke yo di gon yon antite nan leta se yo ki mete moun ladan l, y ap pale de CAS. Ou gen eksplikasyon pou bay sou sa? Mwen ta renmen pale de sa wi, men m espere yon lòt fwa w a ban m posibilite pou m pale de kesyon gouvèneman an pa rapò avèk pozisyon m anndan gouvèneman an. Men maten an m te vle pale tou senpleman de difamasyon, de mansonj Moyiz Janchal ap fè sou mwen. M pa t vle antre nan lòt bagay, men espere yon pwochèn fwa w a ban m posibilite pou m pale de pwoblèm gouvèneman an, de kriz peyi a, de pozisyon mwen, poukisa jounen jodi a, Otrefwa m te anfas Jovenel e jounen jodi an mwen ansanm avèk Ariel Henry. Wi men an 2 mo avan w ale, èske se vre se ou ki mete moun nan CAS? Èske se vre? M ap note pou m di Pierre Renel, m pa gen pyès kote nan leta a Pierre Renel e m ap note, m ap tou di popilasyon an. M mete yon moun an defi pou yo di m ki kote nan peyi a nan gouvènman Ariel Henry a yo jwenn non Rosemila Cévil Petit Frère yon jou te resevwa yon chèk. Rosemila Sainvil Petit Frè te gen yon kontra nan gouvènman Ariel Henry a. Rosemila Sainvil Petit Frè te pran yon moun li t al enstale pou l di moun sa se li k mete l. M mete yon moun an defi pou pwouve m sa ki kote m mete moun sa. Donk sa se bagay moun ap di nan lari, sa se pawòl talokikit, sa se pawòl y ap fè pou fè lapati mache. M espere yon jou, Pierre Renel, m ap gen posibilite pou ke m kapab reponn avèk kesyon sa yo, men maten an m te vle popilasyon an konnen ke Moyiz Jan Jal se pa pwojè. Dènye kesyon avan w ale. Madam Petit Frè, E nan menm lojik sa k ap di sou ou yo, ke se swa lidè politik oubyen de jounalis ke ou akize, eske efektivman w ap woule aktyèlman la yon machin blende ki te achte pou kont CAS, malerezman machin nan pa janm al nan CAS e ke se ou menm k ap fè izaj de li, wi ou non? Jhonny, mwen menm mwen, ou se yon jounalis, si gen yon moun ki di ke m ap woule yon machin blende, wòl jounalis ou se al verifye ki kote machin nan achte, Pou konbyen kòb machin nan achte e kilè CAF bay lajan an e lè sa pou yo fè pou lalwa fè sa li dwe fè. M pa kwè se se nan pote ale pote vini on jounalis ka ekri leve on maten l ekri on bagay li di ke CAF achte on machin e se nan men Rosemilla ke l ye. Mwen m panse ke wòl jounalis la se mennen ankèt li e se sa k ap pi bon ke ankèt la mennen yo jwenn kilè machin nan te achte pou konbyen lajan machin nan achte e nan men kiyès machin sa ye li t ap pi bon. E lè sa a m ap ka reponn kesyon sa yo. Lavèti sa toujou nan kad de akizasyon ki gen sou do e ke w ap demanti. Eske w ka enfime oubyen konfime pou nou, pandan peryòd manifestasyon dènyèman yo, gouvèneman an ta oktwaye yon afè de 60 milyon de goud pou jere baz yon fason pou kraze anpil mouvman de mobilizasyon ki te gen nan lari an? Li di, M byen kontan kesyon an e m di w byenvini pami mesye yo paske twa gason nèt ale l pa t bon pou nou ditou. E m ap tou pwofite pou m di w, li di, m pa anyen nan gouvènman an, m pa direktè jeneral, m pa minis, m pa nan kabinè premye minis lan, mwen se yon senp sitwayen, mwen se yon ansyèn merèz e ke jounen jodi an ki kontinye ap travay pou peyi m. Lè m te gen posibilite pou m te travay, m te fè sa ke m te dwe fè etan ke majistra. Jodi a, m pa majistra, m se yon senp sitwayen, m ap travay anndan peyi a. Ki kote m pral jwenn 60 milyon de goud pou m voye bay moun, pou m voye machin blende bay moun? Ki kote m jwenn lajan sa? Mwen m panse se Moyiz Janchal ki ka bay eksplikasyon, paske atravè ministè leteryè ki nan men l jounen jodi a, Moyiz te gen tout moun sa yo te ka mete deyò nan nò. Poukisa li pa t fè 600 mil vwa sou Jovenel pou ke l te ka prezidan? Jounen jodi an, se lajan ministè de enteryè yo, atravè direksyon jeneral, atravè ministè a, ki pral jwenn Moïse Nonnon tout jounen, se pou l di ki kote lajan sa yo soti l ap mete deyò, pou l pran bann met deyò, nan tout komin yo nan nò, tout 19 komin yo pou l mete deyò, pou l kraze Okap jounen jodi a. E. E menm Moïse k ap di sa Johnny, e menm Moïse k ap di sa m ap di w ke tout jounen Moïse ap joure lòt sidan. Moise ap joure loksidan wi blan pap vin nan peyi a se pitit desalin tout se blof map raple pou tout popilasyon an moise gen 7 pitit aktyelman gen youn larisi tout lot 6 yo ozetazini la kotem ye sou tè kotem ye a la ap etidye e madanm moise se la yo ye tandike lap kraze okap lap bay kondisyon pou lekol louvri sa vle di pitit nou yo met kontinye etidye ozetazini youn larisi epi lot pitit pèp la yo met kraze pou yo pa al lekol ditou sa vle di ke m byen kontan ou dim sa alye pouvwa Efektivman, mwen pwòch gouvèneman an. Men sa vle di pwòch gouvèneman an pa vle di ke ou gen pouvwa pou fè tout bagay. M pa gen pouvwa, m pa m pa yon kontab denye piblik. Se Moïse ki gen moun nan pouvwa a ki se kontab denye piblik ki ka bay eksplikasyon de lajan k ap soti nan kès leta. Mwen menm m pa gen pouvwa pou lajan soti nan kès leta sou non mwen. M ap raple pou nou pou m di nou ke m pa gen anyen arevwa avèk kesyon 60 milyon, 30 milyon, 72 milyon y ap pale nan lari an. M pa gen anyen arevwa avèk bagay sa yo. Premye janvye ane dènyè te gen bèl dekorasyon ki te fèt pou pou fèt nasyonal yon bèl fèt nasyonal ki te òganize nan Akayè. Kote kòb sa te soti? An fèt nasyonal òganize nan Akayè, m ap raple pou tout popilasyon menm lè m te majistra se konsa l te toujou ye. Fèt 18 me se yon fèt nasyonal li ye, se pa yon fèt kominal ke l ye. Gen yon pati ki sou kont meri a, gen yon pati ki sou kont Leta santral. Donk lè sa a, Leta santral li menm li envesti swa atravè vis delegasyon oubyen delegasyon, oubyen yo menm pèsonèlman yo ale yo fè tout bagay yo bezwen fè e rès lan li rete sou kont lameri. Kòm te gen yon katèl majistra ki te enstale, mwen gen enpresyon ke se yo menm ki fè tout bagay, pa enpresyon, efektivman se yo menm ki fè tout bagay meri a te genyen pou l te fè. Ou pa pwòch yo? Kiyès? Katèl majistra ki la Akayè la, èske ou pa pwòch yo, èske ou pa kontribye nan sa k ap fèt la? Katèl majistra ki la a, majistra a se direktè jeneral meri a l te ye lè m te majistra. Efektivman se de moun ki pwòch mwen. Men pwòch mwen pa vle di ke se mwen ki ka fè tout bagay pou yo. Paske nan administrasyon, tout bagay dwe fèt jan sa dwe fèt. M pa kwè ke on 18 me bèl bagay te fèt sa gen arevwa avèk Rosemil la. Sa gen arevwa pito avèk gouvèneman an, avèk lameri ki pou bay eksplikasyon sou sa. Bon, kòm ou voye n al mete devwa nou pwòp, men m garanti w ke yn sèl jou, n ap vin la paske nou aprann genyen E yon mesye ki rele Alex o nivo de SNGRS, na gentan pale de sa ki soti Akayè tou ki ta la sou rekòmandasyon w. Nou aprann madam Tonton tou se rekòmandasyon Rosemilla Petit-Frère. Nou konsede w sa, nou zot nou pral eseye rewini les éléments nécessaires epi aprè sa na pale de sa peut-être yon pwochèn fwa madam Petit. Depi w ka pwouve m sa Johnny ki kote ke ou wè Rosemilla enstale yon moun pran al mete ni nan SNGRS mansonj e ke lidè pitit Desalin la fè sou mwen ki se Moyiz Jan Chal, mwen te di ke maten an fòk mwen pote de eleman de repons pa rapò avèk jan Moyiz ap atake m nan dènye jou sa yo. M ap raple pou tout moun, Pyè Renèl, maten an m ap pale nan yon sikonstans ki vrèman difisil e kontre mwen menm, paske m pa panse ke moman an mande aske pou ke se zen pou nou ta fè an sou plas piblik, pale bagay ki pap itil popilasyon an anyen. Okontrè, se de bagay ki pou ta ede peyi a avanse, mande kòman nap soti nan kriz sa nou ye jodi an, pale de kesyon dyalòg e yon dyalòg sensè, se sa yo pou nou ta pale nan moman. Malerezman, Moïse se pa konsa l wè bagay yo, son ti komik ke l ye chak jou e se nan sa l fè lavi l sèlman, nan detwi moun, pale bagay li pa bezwen, mete animasyon politik, se sa sèlman Moïse fè nan vi li. M ap raple pou tout moun, Pyè Renèl, parapò avèk bagay Moyiz ap di yo, maten an mwen te vle pote yon eleman de repons pou m di poukisa Moyiz ap atake m. E dezyèmman ankò tou pwofite pote yon demanti fòmèl parapò avèk kèk rimè aktè kèk politisyen ap di melanje avèk kèk jounalis ap di de mwen nan dènye tan ki sot pase la yo. E lòt bagay mwen te vle fè tou, mwen te vle mete moniman sa yo rele Moyiz Janchal la kanpe pou tout moun konnen kiyès ki Moyiz Janchal. M ap, m ap di pou tout moun ki ap fè politik nan peyi Dayiti e ki konnen m osi lontan e ke mwen gen anviwon 25 a 30 an depi m ap fè politik nan peyi sa a. E lè m te kòmanse fè politik Pyè Renèl, mwen te gen 17 an. Mwen te gen 17 ans, sa vle di tout moun ki la ka detèmine pou wè ki laj ke m genyen. Si m kòmanse, si m gen 25 a 30 ans depi m ap fè politik, m te kòmanse a 17 ans. Premye kote m kòmanse fè fòmasyon politik mwen se PLB ki te yon pati politik. E lòt òganizasyon ki te kòmanse fòme m nan kesyon janr se Lig Pouvwa Fanm. Mwen soti nan PLB, de PLB ki vin transfòme an Lespwa, kote ke m te rankontre Moyiz Jan Chal, ki te kamarad mwen, kavalye pòlka mwen jan moun yo te di alepòk, ke m t ap fè politik ansanm avèk li. An pase bon règ tan ansanm, n ap pase mizè ansanm, dòmi tèt o pye oubyen an bon kreyòl, Dyòl nan bouch, jan granmoun yo konn di a, se te moun sa a ke m te ye ansanm avèk Moyiz. Jounen jodi a, menm si dizan apre nou pa rankontre, nou pa fè politik ansanm, men m pa t panse sa t ap vle di ke pou Moyiz t ap eseye pou l detwi mwen. Paske Rosmila pa yon kriminèl, Rosmila pa nan tèt eskadwon lanmò, Rosmila pa polisye, m pa gen pyès relasyon ansanm avèk polisye. Moïse Jean Charles ke nap pale jounen jodi an. Moïse di konsa ke Mwen gen, mwen nan tèt yon eskadwon lanmò. Map raple w Pierre Renel, atak sa yo se pa jodi an yap vini sou mwen. Sa gen 1 an depi m te fè yon operasyon. Se rete m rete pandan m Ozetazini, yon jounalis ki dèyè WhatsApp ou dèyè Facebook di ke mwen fou nan lakou Miami, se kouri map kouri, se kenbe yo kenbe m. Alòske lè sa a, li di map rele Jovenel, Jovenel, Jovenel. Jovenel te fèk mouri. Alòske lè Jovenel mouri, mwen menm mwen te sou kabann lopital byen mal, m pa menm konnen lè Jovenel mouri. E yo pa t menm lèse m konnen si Jovenel mouri menm. M ap raple w ankò, kèlke tan aprè lanmò Jovenel, kèlke tan aprè yo fin di sa, pandan ke m nan otèl Montana, nan yon rasanbleman ansanm avèk yon òganizasyon ki rele RAMSA, ki se rasanbleman Madan Sara, Ahh mwen aprann ke gen yon moun ki dim men yo wè sou Facebook yo di yo blokem tigwav paske m tal enstale yon majistra mwen pa minis enteryè mwen pa direktè jeneral koman m fè m pral enstale majistra nan tigwav sa a se lòt atak yo ap fè sou mwen toujou. Antouka merci la famille, comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!